Legliz episkopal ankò? Manman, ou kwè nap kapab? Aprè repòtaj sa lapolis mete deyò. Pèp ayisyen, èske w ap pran responsabilite w antanke sitwayen pou nou bay legliz sa yon leson oubyen n ap lapriyè pou Jezi rezoud pwoblèm ensekirite a? Responsab legliz sila frèzesè byeneme, o o, se pa konntènè wi yo livre zam ak bal nan baz gang. Kont monpè tèlman gen lajan menm lapolis pa ka bay chif la non. Hey! M sezi m wont m pè. Kontenè nan baz Vitelòm, kontenè nan baz 400 marozo, kontenè nan rantre sid. Franchman, ou pral tande e gade ak de je w jan ti pwovèb kreyòl la di, de je kontre manti kapa. Ou raple w lapolis te mare chèf de gang Vitelòm, nèspa? Pandan yo t ap rantre nan komisarya Petyonvil ansanm avè l, lapolis resevwa lòd pou libere òmdafè a frèzesè. Nèg sdp selon mèt Caleb Jean Baptiste ebyen ta pral fè libere Vitelòm E komisè k te libere l la jounen jodi a w pral konn kiyès li ye. E si Vitelòm k ap teworize moun Petyonvil Taba jounen jodi a, komisè sa a li merite yon repons. Dosye asasina prezidan Jovenel Moïse plis pase 20 mwa depi lapolis ap chèche jij Wendelle Coq Thelo. Madanm sila, frèze sè byeneme selon deklarasyon mèsenè yo, ansanm avèk ayisyen ameriken James Solage, Vincent Joseph, yo te patisipe nan divès reyinyon andedan lakay li. E l te menm siyen yon kontra ansanm avèk konpayi CTU, frèze sè byeneme pou lasekirite. Oh oh ou pral sezi tande a kiyès lap kolabore ou mèt rale chèz ou. 3 avril 2000 3 avril 2023 sa fè 23 lane depi asasen kriminèl nan peyi dayiti asasinen jounalis Jean Léopold Dominique 23 lane depi jij ap monte desann sou dosye ebyen otè entelektyèl krim nan poko janm anba kòd. Men ou raple ou mesye sa a ki te rele Oriel Jean, wi ansyen responsab sekirite ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide. Frè e sè byeneme, li te mete anpil koze atè avan menm yo asasinen l. Ou pral tande jan ti pwovèb kreyòl la di, Lafimen pa janm leve san dife. Mwen envite ou rale chèz ou chita fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map di ou mèsi mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abone e mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pouw pa rate okenn videyo zanmi paw Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an e kont sa ki se te Mwen fèt nan dlo depi yo fin retire m yo refoure m nan dlo ankò mwen disparèt Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se sèl. Ann pa ti krikrak pou nouvo kont nou genyen. Dlo poul mouri santi. Pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Legliz episkopal ankò, medam matmwazèl e mesye, bagay yo plis pase sa n t ap imajine. Legliz sila, frè e sè byeneme, hey! Kontenè zam ki pase, oh! Franchman, m sezi, m wont, m pè. Responsab legliz sila, frè e sè byeneme, gon kantite lajan, ou konn tande pè gen kòb, ki kote? Ebyen Pè Frantz Cole fè de kabès. Kantite kay mon pè genyen, kantite lajan l gen sou kont li lapolis pa ka konte. Kantite kontenè ki pase rantre frè e sè byeneme e yo rantre ansanm avèk kontenè sa yo nan divès pò andedan peyi a, sa pral depan nan ki baz Ebyen kontenè sa prale. Zam ak bal ki nan andedanl nan ki kotel prale nan ki baz gang li prale dirèkteman. Donk frè e sè byen eme lè w wè se zòn kwa dè boukè kontenè sa ap pase poul ale ebyen se nan nwit wi yo pase pou kontenè a rantre nan baz. Gen youn nan responsab yo yo mare. Ebyen ou konn ki kote l rete? Se tou pre kay Vitelòm wi. Hehey! Bagay yo difisil wi frè e sè. Donk aprè revelasyon sa yo, m ap poze pèp ayisyen an kesyon sa a, Eske n ap pran responsabilite nou antanke sitwayen oubyen n ap kontinye lapriyè pou Jezi rezoud pwoblèm ensekirite a? Si se mwen menm k ap di w, franchman ou ka pa kwè, men tande repòtaj sa a ansanm avè m. Se nan dat 14 jiyè 2022, ajan de lit kont trafik stipefyan, BLTS, yon antite nan dcpj, akonpanye ajan dwàn nan kad yon fouy yo reyalize nan plizyè konntenè ki te rive nan Caribbean Port, zòn Lasalin, dekouvri yon kagezon zam ak minisyon ki rantre sou kouvèti franchiz Legliz Episkopal Dayiti. ak fo biyè ki evalye a 50 mil dola ameriken. Touswit Biwo Afè Finansyè ak Ekonomik BAF, yon estrikti nan dcpj sezi dosye a epi kòmanse mennen ankèt sou li, trafik zam ak minisyon, fo lajan, kontrebann, fwod ak evazyon fiskal, anrichisman ilisit, blanchiman dèzavwa, enfraksyon grav abi konfyans ak asosyasyon malfektè kont leta ayisyen se nati ankèt la. Ak je wi papa! Men moun ou bay misyon pou preche les pecheurs pou yo vini a la repantans pou n al nan syèl. Epi men se aka 47 wi. Se 9 milimèt wi k ap site anba kouvèti legliz episkopal. Papa di m non pou ki gè yo ap prepare, pou Amagedon? Hey! Ala traka pou lave kay tè! Pil lajan, pil zam, pil bal, pou fè ki sa? Pou preche lè kretyen vivan? Le kò di Kris, amèn epi grenn katouch pa w la, yo fann tèt ou? Mezanmi! epi fè konnen ke se Pè Frantz Cole, Sekretè Egzekitif Dyosezen EEH la, ki te kontakte l. Aprè l te fin boude plizyè envitasyon baf, Pè Frantz Cole, alyas Fanfan, jwenn arestasyon l 17 dawout 2022 a, pandan li te vin reponn fwa sa a kesyon anketè yo, alòske Jean Gilles Jean Marie, ki se kontab Legliz Episkopal Dayiti. Gade yon. Dieu d'Israël délivrez nous il ya des kidnappeurs na priye w tanpri senyè pou touche kè yo pou frape yo a la repantans epi dèyè chè a galil ki genyen a la traka pou lave kay tè dèyè konpitè a se galil ki genyen men se pa bib kap kontrole Frères et sœurs bien-aimés, ann tande. Ti, ta pral jwenn arestasyon li 22 dawou. Kontab la te siyen plizyè dokiman soti 2017 pou rive 2021 pou otorize dekesman lajan soti sou kont legliz la pou al jwenn yon trafikan zam entènasyonal ki rele Sikhumbuzo Vudla. Ayayay men nèg la, misye boukannen madanm ni frères et sœurs. Ou raple w misye? Misye boukannen madanm ni, vide asid sou madanm ni. Kounya imajine w ti lajan ofrann nan heheheh kretyen legliz episkopal yo sa nap fè nap tann jezi pèp ayisyen sa nap fè eske nap tann jezi nap peye lajan ofrann sa nou bay pou nan ofrann nan se li n bay seyè a epi kounya la lajan ap dekese nan kès legliz Se pa ede lal ede lot fidèl. Lajan sa se pa evanjelizasyon lal fè pou ramne plis nanm a Kris men lajan sa dekese al jwenn yon trafikan zam entènasyonal pou al achte gwo galil voye tounen pou vin fann tèt nou. Nap peye ofrann chak dimanch, nap peye ladim chak dimanch men lajan sa yo malerezman se pa lot ki pi mal yo al ede. Men, frèzesè byeneme, se dekese l dekese pou al achte gwo zam fann fwa aletranje pou vin ban nou pwoblèm, pou vin gaye sèvèl nou, ensekirite nan kò nou, kisa n ap fè? Èske lajan nou an ka kontinye kale nou ankò? Frèzesè, an nou kontinye tande. Yon Zimbabweyen ki se chèf operasyon Legliz Episkopal. Ankèt BAF la revele gen plizyè tranzaksyon ki fèt chak mwa sou kont bankè afriken trafiken entènasyonal sa a. Chak depo ki fèt, gen yon montan pou pi piti 30 mil dola ameriken. Yon seri tranzaksyon. Waww legliz la gen lajan et c'est ce qu'on appelle money hahaha a la traka pou pi piti 30 mil dola tranzaksyon kap fèt waww waww gen afè frères et sœurs bien aimé hein nan vann zam nan gen lajan wi gen lajan humm. Pnh paka jistifye nan ki objektif kòb sa a ale jwenn voud la. Samdi 21 janvye 2023, nan kad yon operasyon lapo. Talè talè, pnh paka jistifye? Ke nou kenbe grenn pè a nou peze l, peze grenn pè a n ap konnen trè byen. Si nou pa ka peze l rele m vin peze pou nou. Pase m se spesyalis nan sa, je peux peser très bien. Ah yes! Plis rive mete anba kòd swit ak yon avi de rechèch Rubens Vilmont pou enplikasyon prezime l nan dosye sa a. Endividi sa a te pami moun ki te gen pou resevwa yon konntenè zam e se Fernand Jean Pierre ki ta voye sou non Rubens. Waww! Waww se kontenè kap rantre hehey papa letenel gade legliz braga gade lakwa nou dèyè mesye ah jezi se levanjil ah yap ame fidèl yo jis nan dan se levanjil le zam le boukliye senti de la verite kask de levanjil se pa sa se kadachnikòv de legliz. Se ak 47 de mon pè Se 9 milimèt de kretya Mete pou nou Fann tèt nou. Anketè baf yo k ap travay lajounen kou lannuit rive pèmèt lapolis mete anba kòd Kléber Jules ak Dianica Jules. De kouzen ak kouzin sa yo, se prensipal moun ki responsab pou fè tranzaksyon bankè pou Zimbabweyen an Sikhumbuzo Vudla. Fòk nou di tou, Sikumbhuzo Vudla te revoke depi 2018 nan odisyon responsab legliz episkopal yo. Yo deklare aklè ke legliz la pa gen ankenn relasyon ak trafikan zam afriken an. Epoutan, nan pèkizisyon ki te fèt nan zòn kote malfra sa a t al kache, anketè yo te dekouvri plizyè dokiman franchiz dwanyè, papye vyèj ki gen antèt legliz la, san konte machin ke afriken an ap itilize pou l sikile ki anrejistre sou non legliz episkopal la. di. Kalè, te kwè yo pa rekonèt li. Lè ke nou jwenn bagay sa, se peze grenn monpè. Peze grenn monpè. Lè l rive yon kote pou l di tande CPJ, Lapè avèk nou tout. Epi nou menm nan dcpj pou n reponn li, E avèk ou menm tou. Fè l di amèn. Non, non, non, non, fò n fè monpè travay. Fòn chante mès mon pè anndan dcpj. Ki koze sa vle di li di li pa konnen epi machin legliz la nan menl. Nès pa? Humm pil bann papye nou jwenn lakay li frèch dat tou prè epi depi 2018 yo revokel. Humm mtap fè mon pè banm eksplikasyon trè byen sa kap pase a. Pou sa ki gen awè avèk Pè Frantz Cole, Sekretè Egzekitif Dyosezen Legliz Episkopal Dayiti, ankèt baf la montre aklè degre enplikasyon li nan itilize franchiz dwàn legliz la pou fè zam ak katouch rantre ilegal sou teritwa peyi Dayiti. Daprè rapò ankèt baf la, Pè Frantz Cole gen plizyè kont bankè Ayiti kou aletranje, pami yo, yon gwo gwo sòm lajan ameriken, san konte lòt byen li posede, tankou plizyè kay. Yon lòt bò, Gen evidans ki pwouve pè a resevwa yon chèk chak mwa anviwon 300 mil goud ki soti nan palman ayisyen an. Hehey Letènèl papa ou fèl vre heyy Letènèl papa ou fèl 300 mil goud nan palman ayisyen poukisa pou pou pou poukwa men poukwa 300 mil goud ha 300 mil goud epi wap gade yon seri de timoun nan sant kafou a mezanmi kap mouri 300 mil goud yo ap resevwa epi yo lap lapriyè pou nou wi le pè le pè de lavi ewi kap sot nan syèl tonbe atè Mirak ap opere. 300 mil goud pou ki sa? Pou ki sa l ap resevwa 300 mil goud sa nan palman ayisyen an pèp ayisyen chak mwa? Zam nan mouda nou, katouch nan mouda nou, n ap peye ofrann epi sa w tande a, ensekirite nan degwenn nou plis lajan nou ankò ap dekese nan leta peye vakabon. 300 mil goud la pou kisa pou fè kisa silvouplè humm humm yap ede jezi ann kontinye tande. Rapò ankèt la ale pi lwen pou konfime ke sa gen plizyè lane depi responsab yo nan Legliz Episkopal Dayiti ap itilize koulwa enstitisyon an pou fè trafik zam, pou fasilite machandiz yo rantre, prezime konplis yo itilize divès pò komèsyal nan peyi a, pami lòt, Lagonav, Pòtoprens, sa depan destinasyon kagezon an. Anpil fwa, konntenè zam sa yo estoke nan yon lekòl nan kapital la pandan lajounen avan yo transpòte yo nan mitan lannuit nan zòn Kafou Marasa nan komin Kwadèboukè. Sa pral jwenn 400 mawozo! 400 mawozo l pral jwenn, kiyès li pral jwenn? E 400 mawozo l pral jwenn? Li pral jwenn 400 mawozo. Kote l, kote l ap, kote konntenè ap pran direksyon, 400 mawozo. Epa, la 400 mawozo ap fè lapli e lebotan. Sa se youn. Mete pou nou toujou madanm. Rapò BAF la revele tou, rezo trafikan zam Legliz Episkopal la gen koneksyon avèk sèten gang k ap opere nan kapital la, tankou Vilaj de Dye, Tòsè. Ayayayay! Elatriye. Ayayayay! Sa vle di Legliz Episkopal. Hehey letenel papa legliz episkopal wi I nan 400 marozo lap bay levanjil la Li nan baz vitelom lap bay levanjil la Li nan baz izo 5 segond Li nan baz e lot la koman lel rele anko ti lapli gade non frè e sè byen eme lap bay levanjil la Banm ansyen banm ansyen non ke levanjil kap preche A tout nasyon, a tout pèp, a tout tribi e a tout lang. E sa legliz episkopal ap fè la nan peyi dayiti. A la traka pou lave kay tè. E pi nap rele jezi woy lensekirite pi men pil kriminèl a soutane yo la yap fann tèt nou. Pou pwouve enfòmasyon sa, aprè arestasyon pè Frantz Col, youn nan avoka ki te kòmanse fè demach pou pè a, se te tou avoka chèf gang Kraze Baryè a Vitelòm Inosan. Ahh! Se zanmi yo ye! Ann kontinye angaje nou lan batay. Batay kont ensekirite. Batay chak jou kont bandi. Tout kalite bandi. Kòm souvan di l, bandi ak sapat tankou bandi ak kravat. Nou pa bezwen pè. Depi ke nou mete lalwa avèk nou, règleman enstitisyon an avèk nou, pa gen ka prive nou. E vre? Ou serye? Yo mete la lwa wi chèf la, men dèfwa se nou chèf yo ki an konivans ansanm avèk chèf gang yo. Eeyy yon latraka pou lave kay te nan peyi sila. Kèlkeswa sa k pase a, se yon bagay ki efemè, men viktwa a se pou lapolis la, se pou lalwa, se pou règleman enstitisyon an. Alelouya! Se twazyèm rapò ankèt baf pwodui sou dosye kagezon zam Legliz Episkopal Dayiti a. Deja gen yon dizèn moun lapolis arete, san konte divès manda entènasyonal ki lanse. Fòs lòd yo kontinye ap chèche plizyè lòt, tankou Pè Fritz Désiré ak Pè Jean Madochevil. Kanta Zimbabweyen an. Gade yo, gade souri yo. Gade souri yo. Gade, gade, ti baay blan yo jis la. Le seigneur nous aime beaucoup epi anba soutane yo anba kostim yo se gro galil se zam gade non men longè manch long yo frè se sè pòch vès yo se katouch gran kalib pou fann tèt kretyen vivan pou kidnape moun nan peyi a finanse gang epi yap souri avèk le pèp le kris revyen byento nap kite sòt. Sikoumbouzou Voudla, trafikan entènasyonal sa a, dcpj atravè baf ap chèche li sitou nan gran Sid peyi a, Grandans, Nip, Sid ak Sidès. Sa vle di li ta kache la? Ebyen moun nan zòn sa a, mete nou sou men nou wi! Hen, pase fòk yo jwenn Zimbabweyen an. Fòk yo jwenn li. Fò l jwenn li. Egzakteman. Donk fòk yo, fòk yo jwenn Zimbabweyen an. Li pa ka ret anba raje a fòl vin bay eksplikasyon. Levanjil la l tap mache distribye a ebyen moman rive janl di nan eklezyast. Yon tan pou bay zam ebyen yon tan pou ke w vin bay eksplikasyon fò w vini pou vin bay eksplikasyon. Yon tan pou ri yon tan pou kriye. Yon tan pou rejwi yon tan pou reflechi. Yon tan pou viv yon tan pou mouri. Men konnen byen, apre tout aksyon sa yo, yo ap rele w pou vin bay eksplikasyon. Si ou te fè byen, w ap rekòlte byen. Si ou te fè mal, w ap rekòlte mal. Pa lapèn pou mawon apre gwo levanjil sa nou fin preche mache vide zam ak bal, gade nou jounen jodi a, gade kantite gang ki gen nan yon peyi. Evanjelizasyon an byen fèt, mesaj la byen pase. Akwabon pou nou mawon, se pou n vini, se pou n vini pou n vin konfese de van dcpj pou nou di men kòman n preche levanji la e men kòman nou k touche kè pechè yo pou yo vin jwenn Kris. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila a. Frè se sè byeneme chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl. Nou genyen ansanm avèk nou Rosemond Jean. Rosemond bonjou ankò yon lòt fwa, ou prezante devan laprès, di nou kisa ki pouse w ebyen jounen jodi a ankò yon lòt fwa. Ban nou detay silvouplè. M ap tande, m ap swiv atravè yon emisyon atravè radyo Metropole. Kiyès ou t ap tande ou t ap swiv la? Yon sèten Frederic Braon. Bwa wo, bwa pa kare. Kiyès li ye silvouplè? Antre parantèz, yon sedo sosyològ. What does that mean? Sedo sosyològ. Ban nou limyè? Swadizan sosyològ. Ah, li son sosyològ. Ala traka papa. Avanse nou. ki vini avèk yon strateji pa rapò avèk ansanm daksyon ke jodi a n ap mennen o nivo entènasyonal pa rapò avèk pouvwa sak la, enben Frederic Brown ki jwenn opòtinite, paske se li k ap jwenn li, paske gen yon seri de espas, yon seri de gran medya, yo gen de moun byen espesifik pou yo bay pale nan espas sa yo. Se yon espas de resiklaj. Se yon espas kote pou yo menm, depi pou yon nonm al pale nan tèl espas, swa Wendel, swa Valery Lima, swa entèseksyon Karayib FM, ebyen otomatikman se ouk selèb, se ouk je, se ouk bon. Ok. E kòman ou eksplike sa? Ebyen li deklare kareman John Joel e Busta John padon ta yon teworis ke lajistis ayisyèn ap rechèche yo ta mete manda dèyè Busta John pou teworis paske l te gen li te patisipe nan yon reyinyon avèk Jimmy Cherizier. Talè manda kòm teworis. Ah bon. Teworis ou di? Kiyès li te teworize la? M poko janm sezi konsa. M raple m on 17 oktòb, Busta John te nan Lasalin men jiskaprezan m poko janm tande dcpj di ke li te nan trafik zam, li te nan finanse, m poko janm tande on bagay konsa non. Ah bon. M poko janm tande on bagay konsa non. Sak pase menm bon Si la police oubyen la justice ap chèche Boustad John ki nan teroris ebyen fè yo ta prann ni Boulos ni Dimitri ni Andre Michel etc. Ay mesye sa yo te di gang yo rejwenn nou Boulos pat pè l di l finanse. Des agents communautaires e Babekyou di men ki moun ki finanse l etc. Men kèl ipokrizi, sa k pase konsa menm? Poutan, menm sosyològ sa a ki Kanada, li pa denonse avo jij sa a ki kache Kanada, Noël Suisse, se sa? Roger Noël Cius, jij ki te fè manda pou Prezidan Jovenel Moïse pou yo arete yon prezidan an fonksyon, Manda sa a, ki lakòz Jovenel Moïse mouri andedan chanm lakay li, yo ba li 12 bal. Jij sila a, Wi, se Se Kanada l kache, kote sosyològ la ye? Hein, l ap fè sosyal? Se sa. Ki te mete manda darè dèyè Prezidan Jovenel ka fonksyon. Menm Frédéric sa a, l ap kolabore avèk Madam Coq. Menm Frédéric sa a, Brawon sa a. Madan kòk wi. Plis pase 20 mwa depi lapolis ap chèche, sa vle di sosyològ la ap kolabore avè l. Èske w wè de betiz? L ap pwoteje, l ap fè pwopagann, kanpay pou lave Ariel Henry o Kanada. Ke tout endis pètinant moutre ke Ariel Henry gen enplikasyon nan asasina Jovenel Moïse. Frédéric Baron sa, li an kominikasyon avèk Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, li an kominikasyon avèk ansanm de nèg ki fè pati ekip Ariel Henry a, epi li pa wè ki moun jodi a pou l ap chèche L ap itilize pou entimide, pou fè pase kòm bandi, se Busta John. Men, n al gade, n al chèche waj misye, kontak li, relasyon li, nou wè ak ki moun ke misye, pou kiyès misye ap travay. Pou ki moun l ap travay, ban nou ti limyè non, pou n konnen. ki fè li atake Busta John a travè pa rapò avèk ansanm de emisyon lap fè nan mande jistis pou Jovenel. N al gade entèvansyon misye fè pa rapò avèk Claude Joseph, ansyen premye minis Claude Joseph, malgre nou menm nou ka gen rezèv nou sou konpòteman Claude Joseph pa rapò avan asasina Jovenel Moïse e apre asasina Jovenel Moïse. Men lè m vin gade deklarasyon. Braon, ki sipòte la Repiblik Dominikèn nan fason li te pran sanksyon kont Claude Joseph ki tap mande jistis pou ki tap ki tap konbat ki tap denonse ansanm de zak rasis diskriminatwa la Repiblik Dominikèn tap pran kont yon seri de Ayisyen an Repiblik Dominikèn e Claude Joseph te denonse e m vin konprann misye anbrase koz dominiken yo epi li rejte revandikasyon, demach, denonsyasyon ke Claude tap fè pa rapò avèk moun sa yo, yo tap majinalize, yo tap trete avèk diskriminasyon, yo tap fè, ki tap viktim de yon konpòteman rasis de dominiken yo. Se poutèt sa maten an, lè m gade demach sa yo, nou di Komisè Jacques Lafontant 1 yon bò yo gon gwoup moun kap sipòte 2 moun kap fè 2 gwo zak malonèt ke yo denonse, epi yon lòt bò se kòm si tout moun ki nan antouraj nou yo gon sòt de pèsekisyon kont li. Nou gen dezyèm dènye ka pou nou fini, se ka Pressoir Jeudi ki ansanm avèk mwen Ki ba nou espas, ki patisipe nan ansanm de mouvman ansanm avèk nou. Etan done Komisè Jacques Lafontant di li menm, te yon moun ke n te, avan sa ke n te gen anpil estim, te gen de bon pale ansanm, men pa la swit, apre deklarasyon Komisè a pral fè, nou pral gen konpòteman pa nou vizavi Komisè Jacques Lafontant. Ki konpòteman nou pral gen? Etan done mwen, Map batay pou m jwenn jistis pou Jovenel Moise. Mwen gen tout prèv pètinan ke Ariel Henry bel e byen patisipe dan lasasina de Jovenel Moise. Otomatikman komisè Jacques Lafontant di nou ke li menm li rete, li gen 2 moun li rete, Letènèl ke l te di ka te ak pa te a ki nan syèl, ke epi Ariel Henry. Mwen di pou jan relasyon nou, si pou nou ta gen yon bon relasyon, Sè ke m paka gen yon bon relasyon avèk yon nèg ki di l rete avèk chèk la avèk Ariel Henry. Se poutèt sa, komisè a fè tout sa l kapab pou l deklanche yon pèsekisyon kont yon ansanm de moun ki ansanm avè m. Komisè al sou yon tèren, li fè yon moun vin, l al fè yon konsta pou kont li. Epi li di se tèl jij ki te fè konsta. Li mete manda damne dèyè preswa. Sou vòlò komisè a ye. Komisè sou sou vòlò di nou sou sou vòlò. Li pa gen jij, l ale sou tè apre sa l met manda. Men se kwa listwa? Jedi. Moun li itilize fè banm manda. Moun li itilize pou fè manda a, moun nan fè ekspre kounye a li pote manda a ba nou. Li di non se pa mwen. Se pa mwen ki fè manda a. Se komisè a ki itilize m pou m fè manda a lòske m pa gen anyen kont nou. E m ka fè nou wè manda sa a, manda damne sa a. Preswa! Nap wè manda damne a. Sa vle di m itilize yon sitwayen pou m fè yon manda damne kont yon moun. Pou m di moun nan, monchè misye t al vòlè tè m, misye vòlè tè m, ban m yon manda. Epi kounye a l fè manda. Nou tout sonje rezo sosyo flanbe avèk bagay sa a. Menm mesye a, menm moun nan pral di non. Se pa mwen ki mete manda a e m pa t mande komisè mete manda damne kont ou. Lè se komisè a ki genlè gen yon pwoblèm avèk nou. Li deside destabilize nou, li fè tèl deklarasyon men nou menm nou pa gen anyen pou nou wè kont deklarasyon sa a. Kounye a moun li bay manda damne a remèt nou manda a pou montre. Non dezyèm tan ki sa yo fè? Yo te arete menm preswa sa a deja. Men pou ki sa tout pèsekisyon sa a? Se paske preswa ban nou la espas sa a pou nou fè konferans an favè Jovenel Moïse. Yo estime, moun ki ba nou espas pou n destabilize Ariel, se Jedi Preswa, desefè y ap goumen pou yo metrize Preswa, pase otomatikman yo meprize Preswa, yo meprize m mwen menm. Mwen menm m fè tout sa m kapab pou m pa deklannche okenn ostilite avèk Komisè Gouvènman an pa rapò a kote l te ye, kote l. Nou tout moun konnen premye moun nome Komisè Jedi. Jacques Lafontant se te sou prezidan Jovenel Moïse. E se prezidan Jovenel Moïse sa k fè men manda a. Lèse nou wè manda a. O moun ki fè, sou non moun li fè manda a. Plent moun nan, men moun nan pote manda a. Li remèt manda a paske li di li menm, li pa gen yen kont moun preswa je di. Jeudy pa pran tel. Jeudy pa vole tel. Se komisè a ki envite l moute al nan tèren. Epi lè komisè a rive, tèren an se tèren l, komisè a di pye bwa koupe, lè jij la al fè konsta pa gen yen ditou. Men, se pa la swit mwen pral konnen, tout pèsekisyon sa ke preswa Jeudy ap sibi de komisè Jacques Lafontant, Se paske li mete otèl li, espas li, a dispozisyon m pou m ap batay kont Ariel Henry o pwofi pou m ap mande jistis pou Jovenel Moïse. Alòske ki sa Komisè Jacques Lafontant te ye? Li te Komisè Gouvènman sou Jovenel Moïse. Lè Jovenel Moïse te mande Komisè, te t ap sibi. Dayè, moun ki pataje avèk mwen yon ansanm de enfòmasyon sou asasina Jovenel Moïse. sou demach ke prezidan an te mande pou te mete manda kont yon seri de nèg nan SDP. Men se komisè a ki di m sa. Hum. Talè wi sa vle di I fin di w sa epi jounen jodi a I ret avè yo ou wè gen de moun frè se sè byeneme se san restavek la k nan li menm hein. Kèl se san restavèk sèlman l ponpe nan tout venn li. Li alèz, li dous, li renmen la kòripsyon. Oh my God! Epi jounen jodi a pou l dou l ret avè yo. Gen de moun frè se sè byeneme, yo gen volonte menm pou yo esklav. Waww! Sa l te di w konsa? E se sa k fè lè l pral demisyon, bay demisyon, prezidan pral aksepte demisyon an paske l te refize kolabore. A vle di la a, y ap menase prezidan, prezidan di ma, mare ti vakabon yo met manda dèyè yo, y pa deside mete epi jounen jodi a y vin reta ti vakabon yo k touye prezidan. Gen moun ki kidne pou y manje la fiant wi an avanse. Pa rapò paske pa rapò ak moun ki tap mitonnen plan pou tiye jovenel paske tiye jovenel epa 1 an epa 6 mwa 1 mwa 2 mwa l dire men se te tout yon pwosesis tout yon plan epi la jistis pat vle aji kont moun ki ki te nan kesyon sa lè yo arete SDP rive l di non komisè m di pa libere a vle di se 31 me m te ye an Jovenel Moïse pa ta ka pa mouri twòp twòp adje mesye epi jounen jodi a m envite lòm k ap teworize lapolis ap met lajan deyò se la m ap konprann frè se sè byeneme nan labib kote l di wè ou pa vle pran levanjil la kounye a gon moman k ap rive se achte ou pral achte levanjil la. Ou gen pou peye biyè davyon wap mache chèche levanjil la ou pap ka jwenn ni tèlman lap chè tèlman lap ra humm. Ke yo pral tiye Jovenel pita. Men kounye a nap sibi yon ansanm de pèsekisyon paske moun sa yo deside banm espas pou m ka rankontre laprès, paske nou menm nou pa gen opòtinite, nou pa gen mwayen pou nou lwe Montana, pou nou lwe sesi, pou nou lwe sela. Ebyen, maten an, mwen montre nou, paske mwen tout sa m jwenn, men prèv la, men manda a. Li bay yon moun chaj pou moun nan pot manda a, se lè moun nan konprann ke Preswa se ansanm avè m li ye, moun nan di non, li pa ka fè sa, li remèt mwen manda a. Men li. Ebyen, se sa nou te bezwen maten an, pou nou moutre peyi a kòman nou gon jistis a double vitès. Yo swadizan di met manda damne dèyè John Joel, eske twa demois satan, dèyè Busta John, Busta John fè tout sa k depan de li pou l jwenn avèk lalwa men avèk avoka pou retrase manda, manda pa egziste, yo pa ka jwenn manda a. Epi komisè a mete yon entèdiksyon depa kont Busta John alòske manda pa egzise. E chaj yo repwoche Busta John paske yo di te gen yon gwoup moun te mande l nan yon reyinyon. Alòske menm komisè sa a retire manda damne dèyè Yanick Joseph ke tout pètinan, tout endis montre ke l te gen enplikasyon nan sa yo rele ak de teworis paske se li k di l. Se yo k montre, ki pibliye dokiman an, ki pibliye fè yo repwoche Yanick Joseph yo. Asasina, vòl, etc. Pasi pala. Yo retire manda pou li, epi yo vle kenbe Fondasyon Busta John deyò peyi a, paske li oze ap mennen batay o nivo entènasyonal pou mande jistis, pou mande yon lòt leta an Ayiti, ebyen maten an nou denonse pèsekisyon. ke Busta John ap sibi nan men leta ayisyen atravè komisè Jacques Lafontant ansanm avèk moun ki ansanm avèm paske yo deplwa yon strateji arete pèsekite tout moun ki avèm yon fason mwen menm pou yo fèm pè mwen di yo m pa pè m pat pè m pa pè m pap janm pè e batay la ap kontinye jiskaske nou jwenn jistis ak reparasyon. Vwala, medam, matmwazèl, se mèsye w t ap tande deklarasyon Rose Monjean nan laprès. Byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a, frè e sè byeneme, depi lè m ap mache nan jèn, m pa kache di w, m resi tonbe sou on jèn, e, bagay la di. Hum! Non gen mirak wi. Gen mirak. Pou debake legliz la epi pou pase devan chè a pou di ebyen nan Jezi m kite mari moun yo. Mezanmi ann swiv nou. L tou. Kounye a de moun sa yo, jodi an la, n ap deklare devan legliz, avèk bouch pa nou, ke pou difi a, deklarasyon ke m te fè w jodi an, mwen pa ansanm avè w, m konnen mwen dwe okipe pitit mwen kòm sa dwa, w ap di l ke jodi an ke nou pa ansanm ankò. Epi li menm l ap deklare, wi, nou pa ansanm ankò kounye a, n ap swiv Jezi, ou dakò pou w chèche madanm ou, ou fè sa. pou m fè pitit pou ou men Bondye fè mwen gen 2 bebe mwen ba w 2 pitit gason marasa mwen te gen sa sou kè m depi lendi an m te di w mwen pap ka kontinye depi aprè m fin di w sa mwen santi m son mwen delivre mwen santi m libere. Depi lè l fin di l sa li santi l delivre li libere. E jodi a m deklare legliz malgre legliz pat konn bagay la. e m deklare ke nou pa ansanm ankò, e ke Dye fè sa l vle, ke l ap rele Laro al chèche madanm li kote l ye a, mennen ba li, epi m ap rete nan pye Bondye, Bondye ap fè sa l vle avè m. Alelouya! Alelouya! Alelouya! Libere, wi je suis libere. M rete kwè sezon temwanyay ou a gen pou l rive devan legliz pou di wi m renmen w men m te gen pitit pou ou w ap okipe l men m pa deside kontinye dous nan mari moun ankò levanjil ou dous ou dous ou pa gen parèy ou pa gen parèj chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl l frèzesè byeneme genyen arab arab kès ki se pase. Sa fè lontan nou pa wè w. Ki mesaj ou pote pou pèp ayisyen? 3 avril 2000, 3 avril 2023. Sa k te pase? Sa ba nou 23 lane depi n konnen asasen Jean Bertrand Aristide te mete avèk ekip li yo te asasinen gwo jounalis peyi a ki se Jean Léopold Dominique. Nou te panse ke dosye a se lè ke li majè tap li tap jwenn jistis, nou tap ret tann lèl te gen 18 an pou Léopold Jean Dominique jwenn jistis. Men jodi a l gen 23 zan, dosye sa toujou nan tiwa. E se si menm gang sa ki rele Jean Bertrand Aristide la, nap gade a chak fwa ke lap fè yon gradyasyon, L ap di, van ensekirite, li di w ke se koudeta 2024 ki ba w ensekirite, 2004 ki ba w ensekirite ki gen la a, men l bliye si se li menm ki te ame jenès la, timoun 12 an menm lèt potko sot nan nen yo. Se gwo 12 ke l te konn ba yo kenbe. Kòm Martelly menm vin plis, ki vin plis pwofesyonèl, li menm l achte Galil. Li retire 12 nan men yo, l ba yo Galil. Jodi a, gade byen pou wè lè Martelly te eli kiyès, kiyès l al pral, l al premye salye? Jean Bertrand Aristide. Paske se Jean Bertrand Aristide ki te moutre l ki jan pou l te federe gang. Jodi a, m ta swete Jean Bertrand Aristide kòm gwo je bourik tout moun konnen. Resezi l nan sa l ap di yo. Pase pèp ayisyen an p ap tounen nan labou ke l te ye a. E se si lè Aristide wè l pral pèdi pouvwa l an 2003, 2004, se ame ti jèn gason. Anben jodi a, non sèlman Mateli te konn ap griyen mouda l sou Chandmas, desann kilòt, Ti jip li sou li, sou tèt cha. Aristide si l te bezwen fon bagay pou peyi a, olye l te asasine Jean Dominique, se Martelly pou l t asasine. Pèp la pa t ap pran. Jodi a, pèp la pa t ap benyen nan labou ke l ap benyen an. Jodi a, 4 pwen 2 milya dola Martelly vòlè kòm kòb Petro Caribe a, kòb CIRH la, pèp la pa t ap sibi sa yo. Nou konnen ke Aristide ba nou yon Preval. Preval sa se li menm ki siyen tout min, tout richès peyi a vann avèk sektè prive, Dimitri Vorbe, Reginald Boulos. Jodi a pou Aristide kanpe dèyè mikwo, a chak fwa lap gradye de twa grenn timoun, e pandan lap gradye yo a, li bliye si se don. Lopital sa kel genyen nan taba a. Lè Venezyela tap bay don, Kiba tap bay don. Anben l pran don sa sou non pèp la epi l fè byen prive l avè l. Jodi a n pa vin atake pèsòn moun. Tou senpleman map di pèp ayisyen an resezi nou pou n fon batay. Pa kite se makak sa yo, pa kite se asasen sa yo kap vin makiye ki ap vin pase pou pi bon. Jodi a si Aristide se t on prezidan l te ye, Mateli pa ta ka nan figi moun jodi a. Lè Aristide, lè Martelly te kanpe nan Channmas ap griyen mouda l sou moun. Olye Aristide t al touye Jean Dominique, poukisa l pa t touye Michel Joseph Martelly ki te deklare l s on dilè dwòg, li deklare l konn detounen kamyon siman, s on vòlè, s on asasen l ye. Nou te kite l ap trennen kò l nan Channmas, ap fè kanaval, joure prezidan. M pa t rele Aristide prezidan tou non. Pase Aristide se li k mete m nan sa m ye la jodi a. Pase pèp yon prezidan eli pa le pèp se premye prezidan te eli an ayiti wi pèp la te chwazi vote l an mas yal vote l an men li te pase vòt pèp la nan kaka lè w kite mateli kòm yon ti simòn a yon ti jip sou li ap taye manda l sou ou kisa w di pèp la kounye a pèp la leve kont ou epi bandi legal la vin fòme se galil Nèg yo met nan kou yo, yo fè gwoup 184 yo. Jodi a se menm gwoup 184 sa yo ki pa vle ti nèg po nwè rive nan tèt peyi a. Se menm ti nèg gwoup 184 sa yo k ap fè tchoul Reginald Boulos, tchoul Dimitri Vorb. Jodi a pèsòn ti nèg po nwè pa ka rive nan tèt peyi a. Men pou ki sa Jovenel mouri? Paske po l se nwa, po l nwa. E se si jodi a pou Aristide gen kè pou l toujou kontinye ap krache sou kadav moun k ap mouri Lasalin yo. Jodi a. Aristide pat janm di anyen pandan masak lasalin tap fèt aristide pa janm di anyen pou moun bèlè yo li pa janm di anyen pou katye popilè yo a chak fwa al mete de twa ti jèn nap gradye yo bon ti jèn sa yo fin gradye yo pap ret nan peyi a se Biden yal jwenn ilè vwè ke lap gradye yo lap fòme yo men se Biden moun sa yo pral jwenn yo pap ret la pou yo mouri pou Kidnapin nan, nan tout lekòl pwofesyonèl, nan tout inivèsite y ap kidnape moun. Konbyen moun ki kidnape nan lopital Aristid, nan inivèsite Aristid la? Anba bouch Vitelòm wi Aristid, inivèsite Aristid la ye. Poze tèt nou kesyon pèp ayisyen an. Nou menm nan dyaspora poze tèt nou kesyon kote van kidnapin sa sòti. Se Mateli, se Aristid ki te elèv Mateli, yo met tèt yo ansanm, yo kraze peyi a! 36 zan yo di w yo metre w nan konstitisyon 87 tout pou yo anyen pou pèp tout pou yo anyen pou pèp epi pèp la menm rete la lap gade yo jodi a rèv aristid ke l konse ke konstitisyon pral chanje l ka vin prezidan ankò pou l vin kontinye ame peyi a Bandi legal la met nan tèt li, li ka re prezidan ankò pase pa gen jistis. Nou rete la nap gade yo. Jodi a, si Ozetazini te zanmi Ayiti vre, Reginald Boulos, Dimitri Vorbe pa ta ka kache nan Florid Ozetazini. Kanada, si w ap ba nou kout men tout bon vre, lè w fin sanksyone vakabon yo, yo pa ka lage la a sou teren an. Se galil y ap kontinye achte pou y ame peyi a. Vakabon an pa ka fin sanksyone, pou e pa dèyè baro l ye. Jodi a, si sanksyon ap bay, fòk André Michel jwenn sanksyon. Majorie Michel dwe jwenn sanksyon. Tout asasen kriminèl SDP yo dwe jwenn sanksyon. Bandi legal yo pa gen dwa ap sikile nan figi moun. Jodi a, nèg la sanksyone, se galil l ap achte, l ap federe gang, epi pèp la lage ozabwa. Menm paspò a yo di w ale a, pa ka jwenn paspò, se 20 mil dola. Jodi a ou pa wè yon sik yo mete Delidoc oswa Baby Doc? Delidoc, bon sa, bon si m te ka konprann, m te ka bat bwavo pou li wi. Men kòm premye moun mwen wè fè twit pou li a se André Michel, m gen tan wè se yon bagay ki an favè André Michel, li pa an favè pèp la. Sonje, André Michel te di nou. Kat dèmalòg la, piga nou fè l. Li gen yon pis ladan l ki ka kontwole kèlkeswa kote nou ye. Jodi a e 3 mil dola ou, 15 mil goud li pran nan men w e pou l fè l pou ou. E si t sa yo vin avè l la, se an favè André Michel, kiyès ki pral gen posiblite pou etabli entènèt yo tout kote, paske kòb pèp la se nan men yo l ye, se yo menm k ap gen toujou posiblite a. Malè a ap toujou lage, li pa ka fè yon grenn paspò. Non peyi serye depi lopital timoun nan te sipoze soti a paspòl. Kounya nou pran Andre Michel kòm yon gwo kochon, nou pran Don Kaka ki te di se dènye 18 novanm 2020 pou Jovenel wè. Li pa sanksyone non. Li la nan figi moun nap gadel. Jodi a depi se moun kap batay pou jistis Jovenel tankou lè nap gade Busta John nan Kanada ki kanpe flanbo mobilizasyon l maten midi e swa. Ou pa wè kijan yo itilize Frederic Baron pou atake yon jèn gason ki pa pè pran nèj la, li mete tout devouman l nan balans la. L pa nan mizè n ap pase a la, l pa nan van ensekirite a. Men l Kanada, li di yon jou fò l ta retounen lakay. Men poutèt sa wi, e poutèt sa wi ou wè Frederick Baron sa a, delege pa Ariel Henry pou atake tout moun k ap mande jistis pou Jovenel Moïse. Se byen konte mal kalkile. Nou di pèp la file manchèt nou debò. Lè n ap gade yon granmoun 82 zan tankou Milande Hyppolite Maniga k ap fè krèy nan ministè komès pou Ariel Henry, m panse granmoun konsa s on kote pou l ta ye wi pou y ap chanje daypè nan dèyè l wi. Jodi a menm granmoun sa a, lè al foure tèt li nan yon labou, l ap pran ti tap menm jan avèk jèn fanm ki nan krèy. Jodi a. Ann kite sa la. Ann kite sa la frè e sè. Ann kite sa la pase Bagay la twòp pou mwen. Bon, frè se sè byen emen nou raple nou nan jou pase yo Moïse Jean Charles te soti la Russie. Bon, m pa konn sa l t al fè, kiyès li t al rankontre men jiska prezan Moy pa ka vin ban nou eksplikasyon kiyès li te rankontre. Eske tu konpran? Ebyen Moy soti nan silans li nan gran nò peyi a se pa ti mobilizasyon ki te fèt. An nou tande Moy ansanm. Pale payizyen jodi an non Moy Janchal nou touve nou nan nòdès peyi an pou n pale avèk lemond yon mond tèt anba yon mond enjistis yon mond ki pa vle wè Ayiti men Ayiti yo pa vle wè a n ap di yo jou fèb la tonbe nan dlo. Non ou te mèt fin di rès ti bay Martelly an. Nèg ki konn seke jaden an jodi a dènye deklarasyon m pral fè apre Biden kòmanse di nou vin lakay li m vin fè l tè wouj pou lemonn tande vwa m m pa vèl okap ayisyen pou yo pa di se lakay mwen m pa vèy imigran pou yo pa di se lakay mwen men m vin nan lòdès peyi a m vin pale nan yon komin Yon komin kote yo gen anpil amou pou Moïse Jean Charles. Pèp Ayisyen, tande byen sa m pral di la a, Ayisyen yo, kèlkanswa kote nou ye, Moïse Jean Charles pral pale avè nou. Sa m pral di la yo, se pa jwèt non, pèp Ayisyen, men se bagay enpòtan y ap fè nou, anpil moun pa konprann. Mwen, lòt moun pa vle repete yo, mwen vin repete pawòl sa yo. M pa konnen sa yo pral fè m pou sa. M pa konnen si yo pral pandye m. Menm si yo pandye m, moun ki dèyè tonm yo konnen nou fout kou Ayiti yo vle pran nan men nou. Pèp ayisyen, mete fanm sou nou, mete gason sou nou pou nou konnen Ayiti se pou nou. Pa kite yo pran l nan men nou. Pèp ayisyen, èske nou pa wè sa y ap fè nou? Ayisyen. Pa janm bliye sa. Sa gen 1 an, yo te voye cheval monte sou lou nan fontyè lakay yo. Sa gen 1 an, yo te voye chen monte sou nou, mode nou nan fontyè lakay yo. Sa gen 1 an, nou bezwen viza nan anbasad amerikèn, yo mete nou kanpe nan solèy, yo fè nou peye, yo pa ban nou viza. Jodi a, Yo di tout moun ki vle vini vini vini vini sa ka ale nou mèt ale ale ale ale m pa gen travay m pa gen manje m pa gen djòb pou m ban nou men menm si n ale konnen nan kè nou gon Ayiti pou nou defann e nenpòt ki kote nou ye Ayiti se pou nou pa janm bliye Ayiti sa a pèp ayisyen lemond antye tande byen sa m ap di nou la a. Nan yon ti tan ankò, nan yon ti tan ankò, si yo te renmen nou, se nan Maribawo yo ta va al fè diri pou n te ka jwenn diri pou n manje. Men sa nou menm nou gen nou pa ka fè diri. Nou pa gen men, mòy. Mòy, nou pa gen men, fò pa ensi avèk nou en. Si yo te renmen nou, se nan Maribawo yo ta pral fè diri. Kòman pou yo fè diri pou nou? Nou menm nou konn al fè diri pou yo. E ase se moun ki te fè diri pou yo. Mòy, se sa m pa renmen avè w la wi baz. Fò w pa konsa! Eske se moun ki fè diri pou yo pa yo k pran responsabilite yo? Ki moun ki renmen moun pa degaje w batay pou enterè w? Ah mòy fò pa ensi avèk nou la o ah fò pa ensi avèk nou e nou k pou fè diri nou si nou konprann sa nou wè son konplo ebyen ann met tèt nou ansanm bon gade dènyeman la Lèzetazini Damerik anonse yon plan 10 zan pou Ayiti yon plan strateji estabilite. Nou gon minis planifikasyon rikapye m pa konn sa lap planifye l menm men lèzetazini gentan planifye pou nou o mwen gouvènman ta vin ban nou eksplikasyon kisa yo gen pou nou alò si se te sou jovenel moïse plan 10 ans sa te bay ou tap tande jovenel moïse vann peyi a blan blan gen plan pou 10 ans pou ayiti pou l fin kraze l. Humm ala traka pou lame kayitè. Ebyen boy sa ki ale yo mezanmi bon kouray bon konba kenbe ayiti sou kè nou. Frè se sè byen eme byen vini nan ayiti la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete. Jounen jodi ya se 3 avril 2023 Men nou kapab raple nou 3 avril 2000 kisa ki te pase, la repiblik te choke ansanm avèk nouvèl lanmò jounalis Jean Leopold Dominique. Ebyen frè e sè byeneme, jiska jounen jodi a, asasen yo kontinye ap mache lib e libè. Donk, lajistis pa janm kondane. Te genyen jij Yvikel da Brezil ki te sou dosye pandan 10 lane, ebyen dènyeman ou wè non l site nan moun ki t ap fè koudeta kont prezidan Jovenel Moise. Ou gen jij Bèna Senvil, tout te pase sou dosye sa wi silvouplè. Yo fè règ eskal yo apre sa yo lage pye yo, wi sa vi, sè fami, etsetera yo an danje. Jiska prezan lè zasasen rete y ap flannen nan larepiblik, Jean Léopold Dominique poko janm jwenn jistis. Men ou kapab raple w entèvyou sa a Oriel Jean te bay, yon entèvyou nan yon stasyon nan kapital la, li te di anpil koze sou dosye asasina sa a. E raple w, kèk lane aprè, Oriel Jean ta pral asasine nan komin Dèlma. An nou tande ansanm. Bon, Oriol Jèf kapab esplike nou ki sa ou menm ou konnen pa egzanp ou byen ou konnen ou te aprann ou te tande ou byen okouran sou dosye Jean Dominique la. Bon, avanse pi pre, avanse pi pre. Bon, kòm ou konnen e tout moun konnen, nan peryòd sa a mwen te Responsab, Youn nan responsab, m se dezyèm responsab sekirite sekirite prezidansyèl la. Premye responsab la se te Nesly Lucien, dezyèm responsab la se te mwen menm Oriel Jean. Men patikilyèman, kòm Nesly Lucien antanke responsab an chèf, direktè de l'ISP, li te responsab tout inite a, mwen menm mwen te m te detache menm, m te adjwen misye, men responsab. an chèf sekirite prezidan Aristide. Sa vle di tout mouvman, anfen, lè ap nan peryòd sa a, prezidan an pa t prezidan Aristide, li te ansyen prezidan. Nan peryòd sa a, li pa t prezidan, li te ansyen prezidan. Sa vle di ke lè prezidan Preval antre sou pouvwa an 96 ou 97, Donk Minis Ti Distin vin chèf sekirite, mwen menm mwen vin chèf sekirite adjwen an chaj ansyen prezidan. E m kapab di nan peryòd, m ka gen ti pwoblèm sou dat, men m ap rekonstitiye kanmenm, antre 99, 2000, gen yon ofansif ke prezidan Aristide pèsonèlman t ap mennen Kont peze kont Jean Dominique pou la pou senp rezon ke Jean Dominique te trè kritik anvè sektè lavalas la. Lap pale de koripsyon, lap pale de dwòg, lap pale de yo pran lajan leta yo metel nan fondasyon Aristide, yo fè direktè APN nan se kouzen prezidan, pewòl APN se nan Se nan fondasyon li vin fèt. Y ap pale ke se prese Aristide kote li a Taba k ap dirije Preval pou nou minis se nan fondasyon pou vin pran l. Donk misye te trè kritik anvè prezidan tout bagay sa yo. E sa sa. Epòk sa yo te konn ap pale de kesyon de gran manjè non? Wi, yo te konn ap pale de kesyon de gran manjè, diri, tòl. Donk misye t ap denonse tout gagòt. ke sektè Lavalas la t ap fè. Pou byen di w, menm si Preval te la, men tout moun ki te minis, tout moun, vrèman fòs Lavalas la, se te tabal li. Nan sans sa a, Prezidan Aristide te panse ke si Jean Dominique kontinye nan lanse sa a e ke pa gen moun ki frennen l, li pral yon andikap pou li pou l tounen an 2001. Mwen menm pèsonèlman te chita avèk mwen te pale de sa avèk mwen se di Moryèl gade sitiyasyon jan Dominik ap frape nou si n pa degaje nou pou n fè yon jan pou ke nou sispann bagay sa ebyen monchè nou mèt di afè pou n tounen nan 2001 an sa pa egziste ankò premye bagay prezidan an di m pa chonje epòk la misye di pou n kòp pou frap yo fèt. Sou Jean Dominique, l ap kòmanse pa rann yon vizit pèsonèlman. L al nan radyo a, li pale avèk li. Lè sa l te al nan radyo a, lè m te paspò a, m te la tou. M pa chonje dat la, men m ap pale w byen avan sa yo rive. Men pou l montre ke se zanmi l, ke l pa gen anyen avèk li, l aksepte kritik yo, nou ka diskite. Men sa pa dekouraje Don Dominique nan kritik yo. Okontrè, apre vizit sa yo, li frape pi rèd. Men sak pwal mete dlo anfen m pa ka di sak pwal konplike bagay yo pi rèd se lè ke bri ap kouri ke je Dominik ap kandida pa bliye lè sa nap apwoche vrèman vè eleksyon nap pale ede pèp la te gen tan fèt ya ede pèp gon gen yon òganizasyon ki rele ede pèp e ke prezidan menm di m non e pa ede pèp non koze pèp koze pèp prezidan menm di m ke. Sim pa wè koze pèp sa son plak fòm politik ke prezidan Preval moute avèk Jean Dominique pou bal baryè pou enpechel prezidan pa bliye nan moman sa se bay sal sufra se vire tounen se nan se nan latibonit sot latibonit al wè peyizan lòt kote donk vrèman gon mouvman gon mouvman kap fèt ki pa antre nan lojik prezidan Aristide la. E nan sans sa a, misye rankontre avèk plizyè moun, pami lèkèl mwen menm. Lè misye rankontre avèk mwen, misye di m, Oriel, si n pa fèmen bouch Jan Dominik, Jan Dominik ap fèmen bouch nou. E se pawòl sa a, apre lanmò a, ki pral fè m wè klè fèmen bouch la nan ki sans ke l te ye. Mwen menm, nan moman ke yo te di l la, m te panse se te yon batay E dyalektik, yon batay politik, sa vle di ke nèg la ap pale w mal nan radyo, n ap chache moun tou pou n fè al reponn li, ou di mwens ekri nan mi, lage trak, fè de bagay ki pou pèmèt ke, hein? Wi, de estrateji politik. Wi, de estrateji politik. Donk, misye di m, al wè a Milan Liberis, se Milan Liberis ki anchaj dosye Jean Dominique sa. Se alò a Jean Dominique, se alò avèk Milan Liberis, se Milan ki an chaj dosye Jean Dominique sa. Se ke m fè, m alò a Milan. Lè m rive a Milan, Milan di m, a m konn pou ki sa w vini. M di l, a se m di bon, prezidan an voye w kote m. M di l, wi. Li di m, Oriel, ou se pa, ou se pa yon grenn moun ke nou rankontre. Kòm ou chèf sekirite nou, nou oblije mete w okouran pou n kapab jwenn sipò ke n bezwen nan men w. Paske kesyon Jean Dominique lan fò nou jwenn yon bout avèk li. Paske nan faz n ap rive la, afè n panse ke n pral sou pouvwa 2001 an, bagay sa a nou prèske bliye l paske misye ap mache sou nou a gran pa e l gen bakòp prezidan Preval. Bon, la a, mwen menm m pran anpil prekosyon nan sans sa a. Paske gen de bagay ki prezante. M pa ka. foure kò m nan detaj sa, an menm tan m pa ka moutre yo ke m kont pwojè yo. Byen ke m di w nan tèt mwen pwojè a pou mwen pa t asasina non. Pou mwen paske m konn abitye, soutyen y ap mande m nan, m konn abitye bay li deja. M ap moutre w nan ki sans. Se kòmsi m ta di w antanke youn nan responsab sekirite, m gen kòb nan men m, m gen machin nan men m. Yo konn di m aswè a, yo bezwen. Tan kòb, yo bezwen tan machin paske gon operasyon kat ki pral fèt, gon operasyon ekri nan mi ki pral fèt. Ou di mwens rele lapolis nan zòn sa, di tèl zòn pa bay zòn sa blanch paske yo gon travay yo pral fè nan zòn nan. Se de bagay ke m abitye fè. Politik pou leta. Donk m di Milann egzakteman di m. Kisa ke l ap atann nan men m e kisa ke li bezwen nan men m? Li di m ke l ap bezwen pou m ba l yon apò lojistik. Antanke m ba l machin, pou m ba l zam, rès yo pa depann de mwen. M ap ba l machin, m ap ba l zam, l ap mande m kòb m gen pou m bay, rès yo pa depann de mwen. M di Milanj. Nan la police la gon bagay ki diw ke responsabilite paw la li pèsonèl. Si mwen fè tout bagay sa yo avèk ou san pase la m pap pale a prezidan map pale a Milan m gen maj de manèv poum pale avèl m di Milan ou pa defini aksyon yo pou mwen m gen an memwa sak pase pase Lewa. Se lè sa m te nan palè. M di, nan ka pastè Lewa a, nou voye yon inite soti al nan operasyon avèk machin palè, zam palè, epi sa w tande a la pastè Lewa mouri. Menm kote a, tout sekirite ki t al patisipe nan bagay sa a, tout prezante lajistis. Nou menm nou pa ba kòb yo. Bon se nou ki te voye yo al nan bagay la, nou rale kò nou epi nou arete yo tout. Donk nan sans sa si w pa defini yon bagay pou m konn sa bagay la ap fèt, si m voye moun al ladan l, nenpòt sa k pase a l ap tonbe sou responsablite m. Alò la se gès m ap gès paske m poko fin konprann klè. Men, n ap mache nan peryòd lanmò a. Li vin pa pale avèk mwen ankò, annatandan l ap pran kontak avèk lòt moun ki anba m. Paske gen yon pakèt lòt moun anba m ki osi pwòch prezidan ke mwen menm. M ka site yo, Nazè, Roland Rival, ki chofè prezidan an. Se de moun ke m pa gen kontwòl yo, ki osi pwisan ke mwen menm. M pa menm ka bay moun sa yo lòd. Donk, m vin konnen ke. Li pa tcheke avèk mwen, epi lap lap travay avèk moun sa yo. Bri menm kouri nan moman sa a ke prezidan an mande m pou m bay apui, m pa bay apui, si m konnen lè prezidan an moute m ap m ap chèf sekirite, m twonpe m. Se menm peryòd kote ke prezidan Aristide te gen pou l al nan vwayaj e ke mwen menm mwen pati devan. Mal prepare vwayaj la. Sepandan Miami, m pa ka ba w dat yo. Si m fè, si m al rekonstitiye dat yo, m ap ba ou fè yo youn apre lòt. Sepandan, mwen menm mwen Miami, m ap tann prezidan an vini. Jou sa a prezidan an pa vini. M tande Jean Dominique mouri. Se sa k fè prezidan an pa vini jou sa a. L ap vini demen si Dye ve. Mentnan, lè prezidan an vin rive Miami, se nan inivèsite fakilte de dwa Flotoledan li ta pral poze yon konferans. Lè prezidan an vini, mwen menm inosamman, m al kot prezidan an, m al pale avè l, m ap di prezidan, mezanmi prezidan, se pwosè bagay sa, bagay sa, bagay sa k rive. Premye sa misye fè, misye di a, pase n a de. Misye di a, kite bagay sa monchè, pa di se yon delivrans pou peyi Dayiti. Pwòp mo l. Yo di ba e bagay sa la monchè. Fè yon delivrans pou peyi Dayiti. Ou konprann? Alò, pa di a tandiske menm li menm nan lavèy sa vle di anvan l te antre te ka madanm nan te sou lè lye, l ap atriste, li tout kalte bagay. Sa fini. Lè m antre, m al ka Milann. Paske m twouve sa biza, konwesidans yon jan dwòl pou tout sa n t ap pale epi denkou bagay la vin pase jan l pase a. M di Milann, Milann, bon, se vre, debarase, yo debarase de misye men kou a di. Milann di m Oryèl, w ap di kou di, ki kou ki di? Nèg sa a se yon kansè li ye pou nou wi. Se misye kap ki tap moute dosye pou mete prezidan Aristide nan akizasyon wi. Se li ki ta pral si nèg sa te prezidan de la repiblik 2001 nou tout se sove nou tap sove wi. Dè lò ou wè kote bagay la soti. M tou wè kibò li soti. San konte, lè m nan antre soti Kamilan, de moun ke non yo nonmen nan bagay la, m wè yo se yo menm k ap antre soti Kamilan. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa papa. Hum! Antouka, yon jou l gen pou jou. Yon jou solèy jistis. gen pou briye nan peyi dayiti. Menm si ou wè mechan yo ap pouse tankou zèb, men gon lè frèzesè byeneme yo gen pou yo fini. Yo gen pou yo fini frèzesè byeneme. Menm si ou wè yo ap taye banda, solèjistis gen pou leve sou peyi sa. epi nou menm nou gen pou nou wè kòman mechan yo ap pase ou mèt rale kreyon w make jistis bondye se kabwèt bèf menm si w wè l pran tan ou mèt kwè m l ap rive kanmenm lè m di w ayiti se la repiblik dè koken sèl vòlè yo k ap rete. Ebyen frèzesè byeneme, egzanp lan klè devan je nou. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal bon sak pase malgre madanm nan kite Ayiti li ozetazini epi lè lespri jkonpran anyen men kèskispas. Alelouya! Ala traka pou lave kay tè papa. Antouka, frères et sœurs bien-aimés, Haïti dictature la belle des Antilles, Haïti démocratie la république des coquins, sèl vòlè yo kap rete ki vivant avè Rakim rakakara. Jan ke wap gade imaj la la a, pa bliye pou sipòte travay komisè Muscadin. Si ke ou Canada wap genyen pou kontakte Judith e si ke ou Floride wap gen pou kontakte Marie e si ke ou an France wap genyen pou kontakte Charles donk degajew prese prese pou kapab kontribye nan travay la. Mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjour bonswa tout moun non pam se Fouco e nap kwaze nan lòt video au revoir a la prochène.